Nou prale de tout fason nan anbasad la, paske jodi a popilasyon, kominote nasyonal, entènasyonal gentan wè ke dè milye de moun te pran lari, dè milye de moun pran lari e Leon Charles, Leon Charles gen tout responsablite a avèk Jovenel Moïse kote gon manifestasyon ki gon pakou. e yo voye gaz e yo tire sou manifestan an pandan ke manifestasyon an te gentan rasanble dè milye de moun pou l ale an direksyon de anbasad la. Nou prale kanmenm nan devan anbasad la pou n al delivre mesaj la paske mesaj ke nou pral bay la se ke banda chanje. Prezidan Trump ki t ap soutni. Ebyen diktatè Jovenel Moïse la li pa la e Prezidan Biden gen pou l respekte pwomès li yo asavwa respekte konstitisyon an ki di 134.2 manda Jovenel fini. Byen avan manda Jovenel mouri, jan w ap tande l la, nèg yo te gentan frape fò, gwo konplo te mete e yo te touye Jovenel jan n te konnen l. Byenvini, bonjou, bonswa tout moun, ou konekte Sofia TV 83, rezo enfòmasyon an, jodi a se lendi 20 fevriye 2023 e se moman pou m pote pou nou tout dènye enfòmasyon nan nouvèl la. Lèzetazini ak Kanada frape fò, kominote entènasyonal la sanble pap dòmi, yo bay revè meday la ak anpil nèg, jan voye Youri Latortue, Joseph Lambert ak anpil lòt ankò nan kanpe lwen, yo pase men pran. Ansyen prezidan ou ankò senatè Josem Privè pou kwè li la, yo fè konnen ki posede yon fòtin prè de 13 milya de dola ameriken, e li klase an 28 tièm pozisyon pou Lèzetazini, menm jan yo di se li menm ki nimewo 1 an Ayiti pa rapò ak plis moun ki gen kòb. Lèzetazini ak Kanada pap jwe, yo di misye nan pil bagay, rapò a fè konnen li fè kòb yo apati de gang, touye moun, vann dwòg, malvèzasyon e l soti depi sou dosye Aristide jiska jounen jodi a. Anpil enfòmasyon nou dwe tande nan nouvèl sa a, gen arestasyon ki fèt, gen koze kanaval e gen anpil lòt mouvman tou Kanada ap fè menm jan ak Etazini pou yo kontinye mare anpil moun nan asasina Jovenel Moïse la, FBI kanpe dan di pawòl yo gentan pale, Joslèm Privè ki pote lamayòl premye pri a Etazini ak Kanada. Frape fò! Pap kite n ak tout dènye enfòmasyon yo gen Busta John ki ye a laparèy e nou se Sofia TV 83 nap kontinye enfòme oditwa nou an tout nouvèl kap pase an Ayiti kèlkeswa l te politik ou ankò ekonomik. Lap mal fonksyone, men chak lè peyi w ap mal fonksyone, li o pwofi de lentènasyonal, li o pwofi de Kanada, Etazini, Lafrans, paske yo menm yo mete a 3 pou yo manje tout richès lakay lòt peyi yo. E si yo wè ke gen yon moun ki pral vin pou ede, menm yo menm tou dè anbasadè ke yo mete lakay nou, se pa dè anbasadè ki konprann reyalite nou. Se dè rasis ki pa vle wè nwa yo enstale lakay nou. Se dè moun ki deteste nwa yo gentan di yo nou pa vle pou nou al ede moun sa yo. Nou pa vle gen pou nou menm pou nou al fè moun sa yo konnen ke yo se moun tou. Pase fòk nou mete yon divizyon lakay yo pou nou menm pou nou kapab renye de sa ke nou menm nou gen bezwen yo. Se fè yo konprann labib lan, se bib la ki tout yo, menm si yo mouri yo pral lan syèl, se ba yo bib lan, mete legliz lakay yo e apre sa yo menm yap konnen ke ok lavi a se konsa li ye. O pwofi pa yo. Pandan ke nou menm n ap detwi tèt nou poukont nou, e pandan ke richès nou lan men nou, men se yo menm k ap gobe de li menm. Travay Kanadayis Etazini Lafrans se enstale tout koriptè konwonpi, se enstale tout malfèktè e fè moun ki te kapab ede vin malfèktè e pran yo enstale yo lan tèt peyi lakay nou, lan tèt peyi nwa yo. Se sa yo fè. Etazini, Kanada, Lafrans, yo gen yon sèl bi devan yo, pou yo kapab pwofite de tè nou yo, pou yo kapab pwofite de richès nou yo, yo oblije mete dè moun ke nou menm ki pap vin fè anyen pou nou, men kap vin fè pou yo. Men se dè kriminèl ke yo kreye, yo mete yo, Yo enstale yo lakay nou, yo enplike yo menm dan dè krim e yo di yo se yo k pral pran pouvwa. Yo fè yo fè dè krim dekwa pou yo menm yo pa ka vin revòlte, pou yo pa pou yo pa ka vin pale pou pèp lan. Se tout moun sa yo nou wè ke y ap enstale lan peyi nwa yo. Yo aranje avèk yo pou yo mete yon koudeta, men kiyès kap mete koudeta se pa moun sa yo yo pase. Yo vin fè moun sa yo vin fè dè krim grav. Yo vin moun sa yo vin yon nou menm pèp la nou vin wè moun sa yo se se son dè kriminèl mentnan yo menm pou yo kapab mye itilize yo pase moun sa yo pap kapab vin pale pou nou ankò. Yo pap kapab vin pale pou le peyi paske yo menm gentan gen dè krim yo menm nenpòt lè yo kapab desann yo vin pran moun sa yo lan yon ti avyon E moun sa yo vin pè pou vi yo, yo oblije fè tout sa ki sal pou ke peyi a pa avanse o pwofi de lentènasyonal. E mentnan, zye nou ouvri pandan ke nou menm nap priye Bondye, nap gade nou di men poukisa peyi a pa kapab avanse? Nap priye Bondye pou peyi a, yo menm yo fè nou kwè nan yon bib, kote peyi ke bib lan se li menm ki pral sove nou, yo menm fè nou aksepte lamò, se apre lamò pou nou gen, pou nou kapab viv. Se apre lamò nap jwenn yon delivrans. Imajine nou, nou lan yon mond, Kote ke yo enstale lan mantalite nou se apre lamò ke wap byen. Eskel nòmal? Non li pa nòmal. Li pa nòmal. Men moun sa yo yo tèlman byen etidye nou, se de moun ki pase lan de gran zekòl. Moun sa yo tèlman byen etidye nou medam mesye, yo vin lakay nou yo mete 2 espyon. Pou kapab konprann jis ki bò ke mantalite nou ka rive, e jis ki bò ke nou menm nou kapab pa depan de yo, e ki bò ke nou menm nou kapab depan de yo. Chak jèn ki anndan peyi an, kòman ke yo fè l, chak jèn ki anndan peyi an, pou ke jèn sa jwenn yon bous, pou ke jèn sa jwenn, ebyen, sa ke l bezwen, yo fè l poze yon ak kriminèl, epi yo ba li sa l bezwen an. Kòm li poze yon ak kriminèl pou yo, Men jèn sa menm si l ta rive lan nenpòt lòt peyi ki ta vle vin ede peyi an li pap kapab ankò paske l ke yo te fè l poze yon ak kriminèl anndan peyi an yo te wè ke se yon jèn ki gen avni yo wè ke se yon jèn ki kapab vin ede peyi an pli ta men yo oblije l pou l poze yon ak avèk ak kriminèl sa l ke l poze a yo tou detwi l tou pou yon si l ta vin vle fè yon chanjman pou Ayiti yo tou detwi l e tout jounalis tout direksyon lan men yo jodi a. Mwen nou pral rantre nan yon gwo gwo dosye, 2 gwo dosye. 2 gwo dosye kote ke nou konnen ke gen arestasyon ki te fèt sou lamò prezidan Jovenel Moïse. Nèg yo pale. Kòm Yves Juste te di, nèg yo pale kou pèt pèt mayi. E nèg yo vle libere. Paske yo menm, poukisa fòk yo menm yo ta libere yo? Se pa yo ki te nan prezans krim nan. Yo menm se yon konpani ke yo genyen. Yon konpani gen de moun ki te vin jwenn yo. Gen koze wi medam mesye. E osi nou pral rantre lan dosye la polis an Ayiti, larme, jèn nou yo ki al etidye lan lòt peyi yo. Nou pral rantre sou dosye sa yo. Joe Biden avèk direksyon menm Clinton nan. Moun sa yo tèlman byen etidye pèp ayisyen an, medam mesye, sè laront, Ayiti pran kou, gwo kou. Prepare nou, Dimitri Vorb paka pi pi nòmal mentnan, prepare nou, gen de nèg la mentnan ki paka pi pi nòmal, paske nèg sa yo, pdg CTU an li di w li paka rete lan prizon konsa, li pa pral pran prizon pou nèg yo an Ayiti konsa, se yo ki te di yap bal kontra, Yves Josué m kòman w ye? Bonsoir pdg Bosstra John Rapid rapid ann gade sa ki domine aktyalite a Peyi Kanada akize Jocelerme Privert kòm youn nan moun ki atè koripsyon nan peyi a depi sou prezidan Jean Bertrand Aristide Jocelerme Privert se youn nan gwo kowonpi peyi a genyen lè l te prezidan Pandan l pa prezidan ankò, li toujou ap fè koripsyon nan bwat leta a, si li ta koute pawòl responsab peyi Kanada yo. Repete kisa ke Kanada akize Joslèm Privè frèm? Peyi Kanada akize Joslèm Privè kòm yon moun ki ap benyen nan koripsyon depi avan li te prezidan, depi lè l te. Bò kote Jean-Bertrand Aristide kòm konseye li t ap benyen nan koripsyon nan leta. Lè l rive prezidan, li ankò rete ap benyen nan koripsyon pi rèd malgre l kite prezidans lan. Li pa prezidan ankò, bò kote Ariel la, li ankò ap benyen nan koripsyon pi rèd. Se pou youn nan rezon ki lakoz ke peyi Kanada sanksyone Joseph Privert. E peyi Kanada menm ale pi lwen pou l di. Pa rapò avèk kesyon gang sa yo ki gen nan peyi a, Joslèm Privè fè gwo lajan nan kesyon gang ki nan peyi a. Yes. Lòt enfòmasyon ki domine aktyalite a, Premye Minis defakto a Ariel Henry ki t ap patisipe nan 44 ème somè caricom nan peyi Bahamas fè konnen ke, Gouvènman ayisyen an pa t voye okenn lis bay pyès peyi etranje pou kapab seleksyone moun anndan peyi Dayiti. Gouvènman Ayiti an pa pa t menm okouran ke peyi Kanada, peyi Etazini pral sanksyone politisyen ou di mwens de nèg ki nan sektè prive anndan peyi a. Se pou youn nan rezon Ariel Henry kontinye pou l di. Sanksyon yo bon pou peyi dayiti anpil paske avèk sanksyon yo gen nèg ki omwen gen mizo nan bouch yo avèk sanksyon yo gen nèg ki paka pran la pawòl nan kesyon politik anndan peyi a Ariel Henry kwè egzakteman sanksyon yo dwe kontinye paske sanksyon pèmèt ke gon stabilite nan kesyon politik nan peyi a. E si Ariel Henry pale, fòk Steven Benoît reponn li. Steven Benoît li menm, li reponn Ariel Henry byen rapid vit, kote ke l di Ariel Henry ak tout minis li yo, ak tout anbasadè li yo pa sispann fè reyinyon pou mande lajan pou ranfòse Dominiken ki sòti blese gravman grav. 6 sòlda dominiken sa yo blese parapò avè ke nèg yo tap fè yon cho nan espas ayeryen dominiken an. Cho an se kisa l ye, yo pran yon avyon militè, yo vole avèk avyon militè la, dè militè dominiken ap eseye desann nan parachit sòti depi anlè pou rive sou sòl dominiken an. Ebyen gen 6 nan yo ki te nan parachit la ki al fon aterisaj fòse kote ke 6 nan yo sòti blese grav, 4 trip yo sòti, 4 yo kase, chak ouvriye dèyè, sa vle di 6 militè dominiken sòti blese grav jodi an nan yon cho ke yo tap fè nan peyi Sendomeng. Lapolis Nasyonal Dayiti. nan komin Mibalè anonse ke nan kad operasyon lapolis mennen nan Mibalè rive sezi yon kalib 9 milimèt, 4 chajè epi 4 pakè bay sèch ke yo rele mayigwana ki tap transpòte pou antre Pòtoprens. Lapolis fè konnen nan moman sa yo arete 2 endividi ki te nan machin nan ki tap transpòte mayigwana. 2 endividi sa yo Thelens Jean Thomas epi Jacques Adler. Bgy dè milya ke Jocelerme Privert genyen e sitou a lechèl entènasyonal ke li menm genyen yon liy otèl akò, yon liy otèl ki se pou li li ye, ebyen lan entènasyonal la yo ap mande ki kote ke li jwenn tout kòb sa yo ke an 2018 lè yap gade ke. Joslèn Privè gen yon fòtin a lechèl entènasyonal ki evalye a 13 pwen 2 milya de dola. Ki kote ke l fè kòb sa yo pandan ke peyi Dayiti nan sitiyasyon ke l ye a la? Ki sa w kapab di apwopo de sa? Pase yo baze yo tou sou chif, sou nonb dajan ke l genyen nan entènasyonal la kote ke yo poze sele sou yo, bloke yo e mentnan sanksyone. Mentnan yo di w se lakoripsyon ke l fè an Ayiti. Mèt nan kote ke Jocelerme Privert te parèt devan pèp la pou l di pèp la fè m konfyans ankò? Èske mèt nan, aprè tout detay ke Kanada bay Jocelerme Privert, èske Jocelerme Privert kapab kanpe devan pèp lan e pou l di pèp lan fè l konfyans ankò an Ayiti u jis? Efektivan Bosta, jan ke ou di l lan, peyi etranje yo. Lè y ap met sanksyon sou yon moun, yo pa rete di jou ou landemen pou yo mete sanksyon sou ou. Dayè, se de peyi yo menm ki gen yon sèvis ransèyman lakay yo ki vrèman de wo nivo. Peyi sa yo se ranseye yo ranseye sou ou avan ke yo pran desizyon kont ou menm. Ebyen, apre ke yo fin ap ranseye sou Joslèn Privè, ou wè yo tèlman ranseye sou Joslèn Privè, Ou wè jis kote yale? Yale yo di w depi avan Justin Privert te bò kote Aristide. Sa vle di depi lè li te nan DGI li te yon gwo blanchè. Lè li kite DGI li te konseye prezidan Aristide. Bon la a Draft la vin pase an bon anketè. Sa vle di y ap veye misye de fil an egui. Lè misye fin kite Jean Bertrand Aristide li pral antre kòm senatè. Bon la a se nan menm. Bon gade koripsyon se lakay ou chita ri a. Nan rele byen tou sèlman ou fè kòb. Nan vote yon bidjè sèlman ou fè yon lajan. Nan mete yon minis sèlman ou fè yon lajan. Nan yon entèpelasyon yon minis sèlman ou fè yon lajan. Enben la a, yo voye Lucien Privert jiskaske yo rive a poze sanksyon sou li. Ou wè kisa yo di w trè klèman? Yo di w apre ke Lucien Privert fin pa prezidan ankò, li ankò nan koripsyon pi rèd. Sa vle di, misye gen manyèt koripsyon nan men l. Misye gen kontwòl kòman yo fè koripsyon. E pa bliye Bosta, misye pa kapab gen kontwòl kòman yo fè koripsyon. Son fiskalis misye ye. Fiskalis sa se nèg ki nan kesyon chif. Sa vle di son nèg ki konnen pou l fè yon twit sou yon nèf rapid. Son nèg ki ka fè yon twa tounen uit rapid pou ou. Sa vle di, misye fò nan kesyon sa a. Jodi a, lè w wè blan di misye gen 13 pwen. Sanksyon yo gen anpil kote ki te di l men aprè nou fin fè nou fin eksplike yo sou sanksyon yo sa vin pèmèt ebyen dosye yo chanje prezantman la Yves Juste èske Joslèm Privè kapab vwayaje pou l vin Kanada? Desa sanksyon yo tèlman chanje menm nèg ki te bon zanmi ap chanje ak lòt banm yon egzanp. Egzanp. Ariel gen 2 pi bon zanmi nan peyi Dayiti. Premye pi bon zanmi Ariel Henry an se agwonòm ki rete nan Dèlma 75. Depi Ariel Henry poko desann nan primati, lakay kiyès li ye? Se lakay agwonòm lan. Depi Ariel Henry bezwen al manje, ka kiyès lal manje? Se lakay agwonòm lan nan Dèlma 75. Dezyèm pi bon zanmi Ariel Henry se Joslèn Privè li ye. Kote ki Joslèm Privè mentnan? Li ekskli konplètman, menm devan anbasad la li pa menm kapab pase. Paske se sa ke anpil moun pa kapab konprann. Prezantman la, bay Joslèm Privè randevou Kanada pou nou yon bagay. Li te gen, li te, li ka, li te kapab. Men eske Joslèm Privè kapab mentnan pou l di ke madanm ni m pa, m pa benyen konnen. Ok la mwen pral gen, mwen pral vin Kanada. Eske Joslèm Privè mentnan gen dwa pou l vwayaje Kanada? Ijis. Busta, siw te fèm prizè, gen manmanl kap viv Canada, ou gen yon manb nan fanmil ki ta mouri jodi an oubyen demen maten, se fèm prizè pat ka asiste antèman an. Paske misye pa gen okenn dwa poul ta met pwent pyel nan peyi Canada. E ou wè sak te pase Assad? Assad tande yo bloke. Yo bloke viza moun. Ebyen kòm li menm li gen yon rezidans nan menl li di m pa gen viza e rezidans m genyen. Malgre misye gentan twonpe vijilans otorite nan ayewopò Ayiti yo, lè misye rive nan ayewopò Etazini, blan li kwè misye bandi misye oh! Alo Zafèm ki la a? Lè misye ale kale vye vye jou. E m esplike li pa gen viza non. Lè m di pa gen bagay konsa. Tounen nan peyi w. Dlo fè misye fè 2 jou ann non kote. Li ale a sat vini li di w menm sa k te rive Moyiz la e li k rive m. Nèg yo mete m nan chanm ki frèt. M fè 2 jou san manje. Lè m konn si m manje byen. Apresa w flinma nan bouch mwen. Sa vle di blan depi se nèg la li komet nan vòlè li ap sanksyone yo kòrèkteman e lap sanksyone yo lap imilye yo pi mal tronch pye lèw rive nan èpòt la ou di mens lèw rive sou sòl peyi a paske blan an di klèman ke si ou menm kòm ayisyen ou pa renmen devlopman peyiw jodi an se pa peyi etranje ki pral vin renmen devlopman peyiw la e se pou youn nan rezon nèg sa yo. Sak fèm pouse nan seksyon Bosta otrefwa. Lap mouri. E sa ke m pral di avèk Jack Miguel ki se prezidan Kiba a, kòmanse bloke vakabon sa yo lanmè al kache lakay ou di lanmè ban m peyi m. Ou te kraze peyi ou, ou fè 25 an trèt an nan politik ou pa regle anyen, ban m peyi m tchou lakay w nan nan peyi Kiba. Bèto Dòse kòm minis jistis ki vin pran swen lakay ou, di Bèto Dòse retire kò l lakay ou paske se nan kidnaping ou te rantre minis ou pa t regle anyen. Koman w ka vin enbensil? Se kras yo kraze peyi a o detriman de pèp la. Se plis moun yo met nan povrete ki lakoz ke y al fè biznis a lakay ou. Jodi a li fè milyadè. Si w pa vle w ayisyen, fòk, fòk ke Landry Michel rive lakay ou. L al nan otèl li a, fòk ou ka di l, mete l deyò. Fòk lè prive rive lakay ou. Ebyen ki te al nan konkou avèk makak la, Joslèm Privè, ebyen nou konnen ke, en pa Joslèm Privè non, Joseph Lambert, Joseph Lambert, men nou konnen Yves Juste, o moman ke nou te di ke Joseph Lambert pa kapab al Etazini, li te anonse anndan peyi a ke lan 2 semèn li pral montre ke li dirèkteman Etazini, paske li menm avèk Etazini se zanmi yo ye, e depi. Li te bay de semèn pou l te rantre Ozetazini. Nan radyo anndan peyi a, li te anonse tèl dat ke li ta pral rantre Ozetazini avèk o wi yo di yo ba l sanksyon men se depi lò li te vwayaje al Ozetazini yo. Depi avan manda Lambert fini kòm senatè 9 janvye sot pase la, 9 fevriye fè 1 mwa, Lambert pa janm kale pye l. Etazini. Yon lè pa janm ka met pye l Kanada. Paske otomatikman Etazini pran desizyon, Kanada tou di apwouve. Sa vle di, de fwa Etazini di a, mwen menm m fè tchenmen vagabon sa a wi, yo pa ka rantre lakay mwen non. Men Kanada tou di li menm, m ap fè menm ti jès la m tou swiv ou zanmi m. Li klè, jodi a, Joseph Lambert, ou pa wè l tèlman pè, kote l al kache tèt li? Se nan peyi Cuba lal kache tèt li, paske Cuba pa gen lwa sou ekstradisyon moun. Se pou konn mande avèk Dias Miguel pou yo ka voye nèg sa yo tounen nan peyi yo, paske aprè 5 operasyon lanbè fè nan zye l, zye a pa ka bon, ke zye w pete l fini. Paske ou pa konn mete yon stat sou kola. Pou ke n te ka gen bon medsen. Ou pa t omwen kreye stabilite la pou ke n te ka gen bon lopital. Ou pa t omwen kreye stabilite pou ke n te ka gen bon inivèsite anndan peyi a. Ebyen jodi a, si zye ou pa nan bon nòmal li, li prèt pou pete, ke l pete l fini. Paske jodi a li klè, depi se gwoup de moun sa yo ki fè peyi a mal, si lanati ka frape moun sa yo, ke lanati frape yo. Mèsi. Yves Juste, Nou prale byen nan direksyon sa. E nou konnen ke moun sa yo, de tout fason, moun k ap swiv ekip Busta John nan yo, e n ap wè tout moun sa yo, se te manifestasyon ki te mete depi byen lontan kont.